nan kabinè li ki nan Riyèl Bern ebyen jwenn liberasyon li samdi swa. Medsen an li menm yo libere l se kontre ranson donk sa vle di li bay lajan e ravisè yo ki libere samdi 26 mars lan doktè Dalexis Michel yo te anlve li 2 mars 2022. Enfòmasyon sa a se yon sous pwòch li ki konfime li pandan li fè konnen ebyen se lajan yo bay ki fè yo kapab jwenn liberasyon doktè la. Doktè Dalexis pase anviwon 22 jou nan men ravisè yo alòske kòlèg li Pierre Boncy ki te li menm anlve nan menm tan an deja rejwenn fanmi li. Antouka fòn di ke se yon ouf de soulajman pou madan doktè la li menm ki te yon semèn de sa te voye yon voice pou dire ke ebyen doktè a pa moun ki viv bòn sante ekoute li bezwen pran medikaman silvouplè eske nou ta kapab libere doktè a pou nou. Ebyen fòn di ke genyen yon nouvèl ki fèk tonbe la. Nouvèl la konsène yon sitwayen ki rele Jean Raymond Bazile. Mezanmi sitwayen an pral marye jodi dimanch 27 mars 2022. Kisa k pase l? Imajine non! E byen vit fò m di nou ke bandi kidnape l. Wè! Le jour meme de son mariage, bandi kidnape l. Donk misye ta pral prepare l la pou antre nan legliz, e byen bandi kidnape l. Li t ap marye jodi a. yo kidnape l pernier donc la personne un proche m'a envoyé le message en disant edem frè pam mande liberasyon l pou mwen silvouplè se malere nou ye nou pa gen yon pyas écoutez moi je fè pase l mesaj je di au kidnapeur ben écoutez ce type là qui s'appelle Jean Raymond Bazile fanmi l di nou ke li pa gon pyas silvouplè eske Nou pa ta kapab libere l. Double peine pour celle qui va etre la fille, c'est à dire l'épouse de Jean Raymond Bazile, ou imajine yon moun jou l pral marye a yo kidnape l. Tèt chaje wi nan ti peyi sa mezanmi tèt chaje. Bon gen yon krim la alò jist avan m pale de krim nan ban m abòde dosye sila puiske mwen o nivo de Pernier se tou pwòch genyen Esaïe Pierre Louis Jij ki te anile avi de rechèch kontre le chèf de gang Vitelòm Inosan, ebyen misye jwenn revokasyon l e yo pa ba li ankenn avantaj sosyal. Pou le moman, y ap tann li parèt devan tribinal disiplinè. CSPJ pran desizyon sa a, se te jedi 24 mas e fò n di tou sa kapab rive jij la pran prizon. Men ekoute! M te di nou sa, pa kouri al kritike jij la ki te pran desizyon sila paske li an Ayiti, fanmi li an Ayiti, sa ka rive li gen yon pwòch li ki enpòtan pou li anpil epi nèg yo pran nèg yo di ekoute si w pa pran desizyon sila a moun sa kadav. Eske n konprann? Paske sa te kapab rive ke gen yon maksimòm de presyon ki ap egzèse sou jij sila a. Men gen yon bagay pou w konprann, gen djòb depi w pran l fòk ou degaje w pou w mete devwa w. ou pwòp. Sinon, w ap gen pwoblèm. Jenn gason sa la w ap gade sou foto a ansanm avèk timoun nan, ebyen misye fè yon gwo krim. Misye touye timoun nan, men l al tante touye tèt li, li gentan bay tèt li bal, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, misye vivan toujou. Son non se Seninta Parks. Li touye pitit fi li ki gen sèlman 2 lane. Poukisa? Ebyen se paske li pat vle kontinye peye 167 dola pa mwa pou child support. Tande byen wi, li pa vle peye 167 dola pa mwa pou child support. Li fin tire timoun nan, li tire tèt pa l tou. Malerezman li toujou vivan. Non, li pa ka tire tèt pa l tou. Paske, ekoute, Si yon nèg ap tire, ke nèg a mete yon zam bò tanp li epi l eklate sèvèl li, misye t ap jwe monchè. Misye pa touye tèt li. Antouka, misye tante bay tèt li yon bal, epi se pa nan pati pou l jwenn lanmò a. Misye fè yon presyon sou kò l. Ben, m panse ke misye gen anpil bagay pou l di. Ekoute, mwen franchman, misye te dwe kadav. E m panse ke Satan te dwe antre nan tèt misye paske, m t ap di Bondye, paske Bondye pa la pou mal, men Satan te dwe antre nan tèt misye, Pou fè se li menm ki touye tèt li anvan se pa ti pitit la poul te bay bal paske timoun nan li pa responsab ba wi e m tou pwofite voye yon mesaj tou pou medam yo fèt atansyon paske a moun nap fè pitit sa kapab rive nou peye sikonstans lan trè trè trè chè gade vizaj moun nan gade atitid li gade kòmanl fonksyone avan ou ouvè janm ou ba li pou fèl mete yon pitit nan sentur paske dèfwa ou konn fè pitit a yon nèg ou regrèt wi men li vis vèsa tou wi ou konn fin fè pitit a yon fi tou ou regrèt wi paske fanm sa oubyen nèg sa tèlman fè wap monte kalvè pa do ebyen se pwoblèm kounya la banm tou fè yon ti pale yon parantèz sou dosye chaba se yon dosye ki sanse prèske. Fèmen chapit la fèmen men toujou gen anpil zen euh cet amour triangulaire je peux dire Shabba, Jeff et son ex femme bien sûr elle s'appelle Claudia c'est ça ebyen eske nou konnen Shabba ak Claudia moun sa yo pa tap janm rete ansanm? Menm lè w wè yo genyen pitit ki gen gwo laj. Men, m te gentan sispèk moun sa yo pa t ap ret ansanm. Tande byen, èske yon fi w ka yon nèg mari w lakay ou, ou marye avè l, epi nèg la ap pale w de yon lòt nèg l ap fè jalou pou li, ke li pa vle w frekante l menm pou zanmi? Ou menm, ou pa tande ou pa wè, se nan kò nèg sa w kole. Èske nou konprann? Ban m eksplike nou byen. M pral fè nou tande yon voice kote ke Shabba te nan diskisyon avèk fi a pou l di l ke ekoute m nan kont avè w moute w al jwenn Jeff ou sòti avè l mwen se renmen m renmen w a chak bagay Shabba di fi a fi a kòmanse pale ti kreyòl li byen pwòp a Shabba. Eske nou konnen fi a vire nan angle? La m panse ke se yon sòt de mepri. Se tourne l ap tourne an derizyon Shabba paske nan konvèsasyon sa a, m pa konn si Shabba se pale l pa pale angle, men Shabba n'a menm pa pwononse un mot en anglais e la fille elle même se ah tankou wosinyòl l ap pale angle l ap blaze Shabba. Se pou m di nou ke fanm nan te deja mete nan tèt li ke Shabba enferyè avè l. E mesye banm di nou bagay, ni nèg kap renmen, ni nèg ki gen entansyon renmen, depi w on fi ou wè fi a pa nimewo pye w, pa pran l, li pral fè w pase mizè, e wap regrèt. Sa ka rive, on nèg pran on fanm ki pa nimewo pye l, yo rete yo viv pandan anpil tan. Lanmou sa ka reyisi. Men li rare pou nèg la pa nimewo pye fanm nan pou lanmou sa pa kraze. Menm jalouzi ka kraze l. Imajine on nèg ou fè on vye bout filo epi ou pran on fanm ki gon metriz nan men l. Frekantasyon fanm sa deja pa frekantasyon w. Èske w konprann? E si fi a vle wi, l ap rete avè w. Men l ap rive on lè bagay la gendwa pa ka rive la. Mwen menm ki te nan plas Shabba depi jou sa. m tap gentan bay vag paske plas mwen pa la. Si m mari w, m ap pale w pou yon bagay, w ap tounen mande rizyon, ebyen franchman, m pa tap rete mwen menm. Ann tande. San respè! E nou menm m ap fout tiye tèt mwen, m ap pap pap fè san soti nan wòch. Fanm fout ye la a? Shaba said he was done with you. Josh Shaba said he was finished with you. But you were telling people you were done. Okay, but if I was with if I wasn't with you, she could have done I could have done everything I wanted to do. That's what I was telling you the whole time. Wow. You still don't want to allow that we weren't together. We wasn't sleeping. We wasn't sleeping. Ou pap rete avèk li pa bal espwa pa bal espwa gen yon ti jèn fi li lage mesaj sa sou Facebook se pa yon sèl ka ou jwenn ka sa yo a plizyè repriz ann gade. Se eta de chyen sa w te ye? Se eta de chyen sa w te ye? Bon m ka di nou fiyanse. Misye di lap rantre Ayiti, an di lap vin regle bagay maryaj, mwen renmen ansanm avèl. Misye di m li rantre Sendomeng pou lal regle bagay kon si se Sendomeng nou pral marye. And then, misye ale Sendomeng lal fiyanse. Misye al fiyanse. M panse si misye te nan eta de chyen sa. M panse si chyen an te nan nivo sa. Si chyen an te elve nan eta sa. M renmen mivi ou fè sa Sébastien. M renmen mivi Sebastien pou bèl pwojè nou gen ansanm. Ou wè m te di paran m pap pran rezo sosyo a. Men m paka pa pran rezo a. Pou w koule aksyon sa w fè a fòk tout moun konnen kisa w ye. Fòk tout moun konnen w pa bon di sou yon chyen. Ou sonje w gen 2 pitit fi? Si se mache w ap mache drive pitit fi moun, ou konnen w gen 2 pitit fi. Wap pran pòz bagay ou gen pitit fi ou gen bagay ou pap fè. Men ou pi mal vye ke chen. Ou pi mal ke chen. Ou al fiyanse. Ou menm ki fè aksyon sa. Mete m chita tan ou. Di m wap vini. Pa janm wè ou. Ou bloke m toupatou. Ou bloke fanmi m toupatou. Se la kòm si si m lage video sa o mwen moun ap konnen ki jan de moun ou ye, ki jan de chyen ou ye, ki kote ou manje ou pa manje a moun, manje a tè. Ou menm ki fèm sa. Mwen m te di konsa menm nenpòt pwoblèm m genyen, rezo ou pa bezwen konnen men sa fò moun konnen l. Fò moun konnen ki jan de chyen Sebastien ye. Men Sebastien wa l fiyanse. Depi mwen m chita ap tann ou. M chita ap tann ou tankou ti sina. M chita ap tann ou. Sa w di m ye la. Mwen renmen w Yvi. Ou fè aksyon sa. Fanm okap ou rantre nan okap ou rantre nan fanmi m ou vin fè aksyon sa sa pap rete konsa e sa pap fini konsa. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.